5 jou, 5 jou nan mwa Desemmenan. pour que nous dit bye bye à 2021. Donc, on va fixer pas mal de perspectives pour l'année 2022, mais avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que ça va mal toujours dans ce singulier petit pays. N'a profité pour nouveau et big up by tout le monde qui est un peu partout, si là ou qui est à l'étranger. Alors, le temps, justement, pour nous capable saluer tout le monde qui collabore avec El Pod, mais écoutez, Nan fen ane a, le 31 décembre, n ap fè yon live, yon live de remerciement pou n kapab remercier tout moun ki sou paj RL prod la. M panse ke ap gen yon maximum de moun, donk n ap fè emisyon an de très tot, m panse au beau milieu de la journée, donk N ap moute, n ap live, e lè sa a n ap gen tan pou n kapab echanje paske n ap gen tan tou pou n kapab reponn ak yon seri de mesaj. Big up à vous qui sont à l'étranger, vous même qui sont en Haïti, merci d'être avec nous et c'est parti pour une nouvelle émission. Comme toujours, eh bien fò n di ke Gen yon sitiyasyon ki t ap devlope, se te le 25 desanm 2021, nan zòn Chada, Blòk, Kwadèmisyon, tou sa. Paske, fò n di ke nan zòn sila a, nan dat 25 desanm nan, moun ki te konn ap frekante zòn sa yo, ebyen, te gen anpil lapèrèz paske, ebyen, zòn sa yo pa t bon ditou. Sitou nan yon zòn nan Chada ki se Koridò Djo, anpil kout bal. Anpil kout bal tap tire antro nèg chen an avèk lapolis. Tande byen wi. Lapolis ki yo menm anndan cha, donk yo tap pete anpil bal daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou avèk mesye chen yo ki nan zòn kwadèmisyon an. O pwen ke Nan mitan jounen an, des gens ont envoyé des messages pour dire que, ebyen vous menm ki ap fè zòn sila a ebyen anpil prekosyon paske zòn nan li pa te bon du tout. Donk se te mesaj de prudence yo te voye bay anpil moun. Ebyen zòn sa fò n di ke se zòn Kwadèmisyon byen sur, anpil zam otomatik t ap chante, lapolis nan cha blende ak nèg koridò dyo nan blòk chen mechan. Nèg koridò dye yo se ekip chen mechan toujou. Chablende a li menm li oblije fè bak paske li rive nan yon nivo kòmsi li pat vle anfonse twòp anndan pou pat gen sa n ta kapab rele yon seri de pwoblèm. Donk evite domaj kolateral, evite atak tou sa donk cha te oblije fè bak. Ok. Men li te fè anpil tantativ pou te kapab antre nan koridò Djo a kote enfòmasyon fè kwè ebyen se la chen an li menm li te poste l. Donk ou menm ki nan zòn nan ki te tande anpil bal t ap tire ki pa konn sa k te pase a ojist ebyen se te yon tantativ doperasyon de la par dè polisye. Men ekoute il faut vous dire franchement ke mesye sa yo menm yo genyen. Sipò popilasyon an. E se pa fòt popilasyon an paske, tande byen, zòn Kwadèmisyon an, se yon zòn m ta kapab di ki pa genyen nenpòt ki bagay pase ladann. Ou ka yon senpl sitwayen, ou pase nan zòn Kwadèmisyon an, yon sòlda chen an ta fouye w, li pran kòb sou ou. Depi w konnen baz chen an, ki kote l ye, al jwenn chen an. Al di genyen solda ki fouye w ki pran kob ou. Ebyen se sak fè w wè popilasyon an vin renmen chen an konsa. Gen yon zòn ki rele But Bwaye. Chen an li menm oblije retounen vin stab nan Kwayde Misyon an pou kapab lave zòn sa pwòp. E jounen jodi a m gen presyon ke yon nèg ou ka al antre But Bwaye, yon nèg ou ka parèt But Bwaye ou kouche nan lari a ou dòmi mal pap rive w. Donk moun yo aparamant yo rekonesan par rapport a ki yon seye le bandi, ak au fait qui juste pour au même Bref, bon, un euh, pile dossier de la République. Ben, mais juste avant d'en continuer, il y a le message de Ariel Henry, le premier ministre Ariel Henry, à l'occasion de la Noël et les fêtes de fin d'année. Et puis, un autre message de Martine Moïse Martine Moïse ki li menm voye mesaj pa l tou nan okazyon nwèl ak fen dane a, n ap tande Ariel Henry, answit Martine Moïse. Ayisyen, Ayisyèn, sa k ap viv ann Ayiti tankou lòt bò dlo. Ane sa a, n ap viv yon fèt nwèl ki pa tankou lòt yo. Nan ane 2021 an, Nou pèdi premye sitwayen peyi a. Nou viv yon tranblemann tè ki ravaje gran Sid la. E nan fen ane a, gran Nò peyi a sot viv yon lòt trajedi ankò. Nou pa ka rete kanpe. Nou pa ka rete bra kwaze. Fòk nou gen kouraj pou nou gade kote nou ye ak kote nou vle ale. Nan okazyon fèt fen dane sa a ak nouvèl ane 2022 a, mwen swete tout Ayisyen mete tèt yo ansanm pou nou ka mennen bak peyi a sou yon lòt chimen, chimen lapè, dyalòg ak konsansis. Ann sispann goumen, ann sispann batay kont lonbray nou. Pèp Ayisyen, an nou mare ren nou pou nou chanje desten peyi nou. An nou kolabore pou nou leve tout defi k ap tann nou pandan ane a. An nou tout mete tèt nou ansanm. Pou nou monte yon konsèy elektoral san fòs kote, ke tout moun fè konfyans, pandan ke n ap fè yon bon pase men nan manman lwa peyi a. Fòk tout Ayisyen, kèlkeswa kote y ap viv, patisipe. Fòk peyi a dirije pa moun ki eli e ki soti nan bon eleksyon. Se konsa sa fèt nan tout peyi demokratik. Pou nou rive atenn objektif sa yo pou lane 2022 a, gouvènman m nan pran angajman pou modènize polis la, ba li bon ekipman ak fòmasyon pou yo ka kontinye pwoteje popilasyon an ak konbat ensekirite. Pou ane k ap vini an, m ap swete nou anpil lanmou, tolerans ak solidarite. Mwen swete nou travay ansanm pou ke Ayiti 2022 a ka pi bon. Zansèt nou yo te fè 1804, nou ka fè l ankò. Pa neglije Covid 19 la ki kontinye ap vale teren. Fòk nou pwoteje tèt nou. Pran vaksen. Jwaye Noel e bòn ane 2022. Ke Bondye kontinye beni ak veye sou nou tout ak sou Ayiti. Mèsi. Frèm ak sèm nan 4 kwen peyi a ak nan dyaspora a, mwen pa ta ka kite fen dane a pase pou m pa ta fè yon ti chita pale avèk nou. Nan tout peyi sou latè, fen dane se moman tout moun pran tan pou reflechi, Pataje lanmou nan lapè ak rekonsilyasyon. 2021 an te yon ane difisil, yon ane tristès, yon ane kote bandi, kriminèl, asasinen, krible avèk bal, Prezidan Jovenel Moïse, prezidan nou an. Ane 2021 an, se yon ane kote yon lòt fwa ankò, yon gwoup moun san fwa ni lwa touye rèv pèp ayisyen an. Men, èske fòk nou sispann reve? Eske fò n sispann reve de peyi nou ki ranje e ke nou ka viv ladan l? Frè m, sè m, nan moman latwoublay sa yo, mwen vle pataje avèk nou on ti mesaj lanmou, on ti mesaj lespwa. Chandèl lanmou ki nan kè nou pou Prezidan Jovenel, pwòch nou, fanmi nou, zanmi nou, menm moun ke nou pat menm konnen ke yo asasinen pandan ane 2021 an, pa dwe janm tenyen. Yon moun ki toujou nan kè ou, se yon moun ki pa ka mouri. Nan peryòd fen ane sa a, mwen pa ka bliye timoun yo. Timoun! Nou konnen mwen renmen nou anpil. Chak fen dane, mwen te toujou bò kote nou. Ane sa a, menm lè bagay yo difisil, mwen pap bliye nou. N ap toujou gen yon plas espesyal nan kè m. Mwen gen yon panse espesyal tou pou fanm yo, nou ki se poto mitan sosyete a. Kontinye fè bagay yo mache. Menm si nou pa wè devan, nou pa wè dèyè. Nou te toujou konn bay rezilta ak yon ti kras mwayen. Kontinye fè mirak. Yon jou, y ap fini pa konn sa nou vo. Jenès peyi m, ou menm ki se lespwa peyi m. Pa kite van dekourajman pote dènye ti fòs nou ale. Kontinye travay pou ke nou gen yon lòt peyi kote nou ka santi nou lakay nou. Peyizan m yo, tèt kana m yo. Les choses ne sont pas si faciles en Haïti, bagay yo pa fasil, gen yon seri de imaj ki te make nou an 2021 an, nou deside nan fen ane a fò ou reviv imaj sa yo. Imaj ki petèt ap lesew anpe meduze paske pa bliye ke n te diw ke bè imaj sa yo se son des images ki manke fè m ta kapab di view sou chanèl la men a chak fwa si nou repran yo gen yon seri de moun ki te wè yo ki ap gen chans wè yo a nouvo men moun ki pat gen chans touche ebyen yo kapab gen chans wè imaj sa yo. anba je otorite yo. Anba je nèg, chak 5 an oubyen chak 6 an, yo kouri vin fè desann nan geto yo, yo vin fè politik yo, paske yo bezwen pouvwa, sa ki bezwen depite, sa ki bezwen senatè, sa ki bezwen majistra, sa ki bezwen prezidan, Ben, kou yo fin pran pouvwa a, yo bliye ti malere yo, yo bliye ti malerèz yo. Fòk nou di la a, nou ka yon dam, li fèt akouche, li gen 12 jou depi l akouche. Kidonk, bagay yo difisil pou li. Li nan yon dlo sal. Ti moun, fon ti ranje kò nou, fon ti ranje kò nou. Rantre, rantre, rantre pou m ka pèmèt moun yo wè dlo a. Vini cheri, vini, vini, vini. Vini chouchou. Sa se isi, kidonk, madam mesye men dlo a. Men dlo a. Ban m wè pye nou. Ban m wè pye nou, ban m wè pye nou. Mezanmi, mezanmi, o la la! Gade, gade, mezanmi, wa! Madam mesye la, n ap gade. Men dlo a, men pa pòt la. La a, fon ti avanse cheri. La a se kabann nan e sou kabann nan gen yon ti bebe. Ann gade byen, desann la, sòti la. Bagay yo konplike. Madmwazèl, ki sa w ta renmen? Si w t ap mande yon kout men, se ki sa l t ap ye? M ta renmen pou yo fè dlo a ale pou l pa janm tounen. Ou ta renmen pou fè dlo ale pou pa janm tounen? Wi. Se ki jan ou rele? M rele Naïka. Naïka. Kidonk Naïka, ou pa ta bezwen kòm si yon moun ede ou avèk timoun sa a. Kot papa timoun nan? Papa l la. Papa l la. Dakò, mèsi bokou Naïka. Ben, madam, mesye, n ap retounen. Dlo a menm fredi li ba yo. Vwala, dlo a menm fredi li ba yo. La, n ap fè wonn kay la madam mesye. Ou wè la, se wonn kay la n ap fè la. Ou wè? Kidonk la, dlo, dlo. N ap fè wonn kay la. E fòk nou di timoun yo ap avanse non gen moun sou kòl. Fòk nou di timoun yo tou yo mobilize paske menm yo menm tou yo gon ral bòl de jan y ap viv. Yon bann timoun avè m la. Rete dèyè kamera timoun. Dèyè kamera. Koman nou ye? Yo avèk timoun mwen paka pran imaj yo avèk timoun nan. Medam mesye ann gade yon kay la koman dlo a anvayi kay la bagay yo difisil wi bagay yo difisil nan bondye. Sa genyen 2 mwa depi moun yo ap viv konsa. 2 mwa depi moun yo ap viv konsa. Dlo anvayi kay la. 2 mwa. Nap gade sa a, se kabann kote moun yo ap dòmi. Kabann kote moun yo ap dòmi. Men dlo. An nou gade. Se gen problem wi mezanmi, gen problem. Bagay yo difisil. Bagay yo difisil. Men kote moun yo ap domi. Men kote moun yo ap domi. La yo kouche la sou kabann sa. Y ap dòmi, lè yo leve, yo met pye yo nan dlo sal la, dlo santi a, ki kale bèt, ki kale sansi k ap pike yo, k ap bwè san yo. Kounya pou nou pase fèt la nan dlo sa. Yo dlo a mèt ale avè l. Wezi w. Oh! Mil dola e pa mil timoun pou voye lekòl pou bay. Plis lekòl ankò pou peye. Kote m jwenn kòb? M pa gen kòb. La m ap rete. Otorite yo wè dlo a, y ap voye yon bagay, yon traktè, vin ranje la pou nou. Men m p ap kite kay mwen an pou m al anfèmen gwo kòb mil dola. Mwen renmen krèy timoun sa yo genyen la. Krèy timoun sa yo. Sik timoun m genyen wi. Konbyen pitit ou genyen? Sik tifi m genyen. E si m ka al bay moun kay mil dola, kote? De mil dola pou si mwa, kote m vin mete yo la? Ti moun sa yo, kote ou voye yo lekòl? Kote? E yon sèl wi k al lekòl pi gran wi, apre tout pi piti yo e la wi. Bon, nèg dèmi pa vle moun pase, y ap bay moun baton. Kote m pa menm gen kò pou m pran baton menm. Gade kò m, m ka pran baton nan men vakabon. Nèg m avè l nan yon ti dlo l ap vann, bon lè l pati, ou tande l di w nèg dèyè mi bloke e tounen l tounen. Nou p ap viv menm, gade yon dlo. Gade yon ti bebe m gen apèn ennan, nan dlo al benyen. Vin pale pitit, vin pale. Manman cheri, fon ti pale avè m. sou dlo sa a. Kòman ou menm, etanke granmoun, yon ansyen moun nan zòn nan. Mwen menm m pa bon menm pitit mwen. M pa bon. Ou wè dlo a, lè m rete li ban m pouse tankou se yon pitit m pral pouse. Tèlman dlo a pa bon pou mwen. Tèlman wè m pa gen kòb se kay moun m fè a desant. M kite kay la. M gen bagay mwen nan kay la fèmen anndan a bagay yo. Mwen gen kriz di dlo a iska ti ye a. Wè l ap pase. Nan 3 mas, 3 mas sa pa vin apre 16 dezan. Menm nan antèman moun pa ka pase pou al dèmi, pou al, pou al tankou lò pral nan antèman, depi ou pase yo bat ou. Nèg dèmi se kanpe bat moun. Nèg yo se ka t voye yo al kanpe dèmi pou yo bat moun. Apre la gon ti gason t soti la l pa antre yo boule l dèmi. Kiyès ki boule l? Nèg Oscar yo. Nèg jenèf yo. Nèg jenèf yo. Ou nèg jenèf sa yo pa gon kote yo pa ye non. Dèyè san fontyè a e la yo kanpe menm ap bat moun. Epi tou ou pa ka al vann. Mon dlo nan deyò, timoun pou voye lekòl, nèg k ap ba w 50 goud la lè l vini yo anfle je l, sa l pote a pou achte konprime pou ba l bwè. Pito moun mouri nan peyi a wi. Pito moun mouri ou fini. Pa gen lopital. Gade yon dlo wi t metem konsa. Telman dlo a jwenn a fredi le maten lem leve poum peye timoun yo pou map pote yo sou do pou map pote yo sou do poum pral janbe yo al lekol pi gran sa menm sel li fin touye nan pote mwen menm pou pote yo ankò menm manje menm manje m paka ba yo non. Madam mesye gen problem gen problem gen problem ba yo konplike. Pa foure l nan dlo a mouche. Bagay yo konplike anndan Bouklin. N ap gade la a dlo yo ki vin ak dlo a ki vin ak tout fatra. Kot anpil debri. An zòn sa a ki abandone. Pou moman sa la, pa gen vi. c'est un reportage réalisé au mois de novembre 2021. Ça a marqué l'attention du grand public. Et pas oublier que nous gagnants pour une faire une émission bilan. Ebyen tout sa yo pral fè pati emisyon bilan pou ane 2021 an. Emisyon sa ki ap kòmanse nan dat 30 Desanm 2021. Mèsi la famiy kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.